fè a eske se kontiye l te kontinye oubyen son eleksyon ke l te reprann. Pa etone w si w ta poze menm François Benoît sa a kesyon jodi a la a, pa etone w pou l ba w yon repons k ale nan sans yon seri de moun nan peyi a la aktyèlman. Li p ap gen kouraj pou l kapab di kisa bagay la te. Donk, m espere ke n byen tande e m panse la a nou ap gen yon ide e paske franchman gen de bagay nou sipoze konprann. Bon, medam e mesye, Joseph Lambert pran gwo kou yè. Yè, m pale don guerre de communication e m te di jisteman ke Jovenel Moïse pran sou Lambert e ke Joseph Lambert te viktim e.